Tvlakayhaiti.com Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt nou yo, bonjou, bonswa tout moun. Nou kontan avèk ou, jodi an se mèkredi 16 novanm 2022 e se kanal paw la ki antre lakay ou pou jodi a la pou nou pote videyo sa pou ou. pou nou kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi Dayiti ak an Repiblik Dominikèn. Nap di mèsi ak tout moun pou sila yo nouvo ak ansyen abòne nou yo ou menm tou ki toujou kite yon kòmantè anba chak grenn videyo nou nap diw mèsi pou sipòw e map diw mèsi tou pou fidelitew ak konfyans ou Pa bò lakay lapolis ebyen frape fò la kote yo arive mòtèlman blese 2 bandi e yo sezi e donk 2 fizi ke bandi sa yo te genyen e yo te genyen tou yon machin e lapolis ki yo menm te mennen operasyon sa medam e mesye e madi ki te 15 novanm 2022 a nan avni John Brown E donk nan Rika pwa e nan operasyon sa lapolis mete dòmi nan zye 2 bandi sa yo ki yo menm tap bay anpil pwoblèm sitou nan kesyon kidnapin, nan touye moun, nan vòlò afè moun ebyen lapolis retire 2 move grenn sa yo e donk nan mond lan e pou nou dil konsa paske nou pa e pap janm kwaze bandi sa yo ankò lapolis mete dlo nan zye yo ajamè. An Repiblik Dominikèn bagay yo grav, se dlo kap koule nan zye tout Ayisyen Ayisyèn e se de men nan tèt konprès sou tèt tèlman prezidan Dominiken an li menm deside fòk li derasinen Ayisyen lakay li e ke se swa ou te fèt lòt bò a oubyen ou te vini Dominiken pa vle wèw sa vle di Abinader la ki li menm pran gwo desizyon pou retire tout ayisyen lakay li e genyen ansyen premye minis Claude Joseph, ansyen minis afè etranjè tou, ki li menm sòti nan silans li aprè tout sa Abinader ak otorite dominikèn yo ap fè ayisyen pase lakay yo e se depòtasyon se mas sou mas ayisyen ap antre Ayiti e depòtasyon yo yo pa bèl ditou fason ke yap trete ayisyen ou ta di ke se bèt Yap transfere nan labatwa telman ebyen otorite dominikèn yo menm frape ayisyen fanm ansent ap fè pitit nan lari devan je solda dominiken bagay la grav bagay yo vrèman mete dlo nan zye tout moun ebyen Claude Joseph li menm la nou konnen ki kesyon repiblik dominikèn nan misye toujou kanpe tòf poul reponn Abinader pou chak desizyon kel pran e jodia la Claude li menm pa mete dlo nan bouch li Pou misye pale avek abinade. E pa bliye ou sou kanal paw la TV lakay haiti pwen kòm rete konekte sou video a jiska la fen guys nap tounen pou yon pwochèn video. Moun sa pran mezi, moun an pa janm pran. Finalman yo bay anba vag. Yo bay anba vag, e sak fè yo anba kounya la, nèg yo se yo ki gen dwa pasaj anba fè sa yo vle. Nap toujou rete nan zafè ensekirite, zafè zak kriminalite yo, bandi ak talan te pale de zak kidnaping ki fèt sou. sitwayen sa a ki man kote bandi mande nenpòt 1 milyon dola pou libere sitwayen sa a men kounya an n toujou rete nan zafè zafè ensekirite zak kidnaping nèg ak gwo zam nan men yo la kidnape lendi ki te 14 novanm 2022 a yon antreprenè men l kote ke yo antre anndan biznis lan menm anndan magazen materyo konstriksyon sa a ki twouve l nan zòn Moleyar yon lokalite ki twouve l nan Bonrepo komin kwadèboukè Yo poze lapat sou dam sa, yo al ansanm avèk li. E sa pase devan sou komisarya Bon Repo an. Enben nèg sou machin nan dèyè Artsuterios enben vit tente la, enben rantre la avèk gwo zam nan men yo, file antre andedan lokalite ki rele Montreal an, rantre anndan biznis dam sa, antreprenè sa, dam sa epi yo ale ansanm avèk li. Enben endividi yo ki antre anndan magazin materyo konstriksyon sa, men ki nan zòn nan e yo ale avèk pwopriyete antrepriz lan. Zak sa l pase nan li te aprè midi 2 zè, vè 2 zè aprè midi lendi ki te 14 novanm nan, selon temwanyaj divès moun ki t ap viv, ki t ap gade sèn sila. Men tout avan nèg yo ale avèk, ann di viktim nan, kidnapè yo avan y ale avèk viktim nan, Yo etenn lavi ajan sekirite a ki te nan espas lan. Kidonk, yo touye ajan sekirite a, epi apre sa, yo ale avèk avèk dam nan. Antreprenè a ke tout moun konnen sou non li rele Etane, Tann, se konsa anpil moun nan zòn nan konnen non li, konsa li rele. Men kanta pou non e ajan sekirite a, yo potko gen twòp detay pou konnen kòman e li menm li rele. Se sa fanmi e ann di ajan sekirite sa, fanmi antreprenè dam sa ki li menm ki gen nan biznis li nan. Zòn Mole a, men li yo bandi komèt zak kriminalite sila. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou nan sal nouvèl radyo Mega, nou aprann gen anpil zòn nan Bon Repo, nan Kwadèboukè, se veritab bastyon kote nèg ak zam komèt de seri de vye aksyon, tankou yo pran Mole a, yo pran Gozanbè, Lilavwa, se pami kote la nèg sa yo poze anpil aksyon, yo pa sispann komèt de seri de vye aksyon nan zòn sila. Ki sa k fè? Moun nan kati sa yo pa sispann mande avèk otorite konsène yo, sitou lapolis, pou gade ki mezi ki nivo ke kapab pran pou mate zafè ensekirite ki gen anndan peyi a. Nap pran lòt enfòmasyon nan jounal la. Wi, nap toujou rete sou kesyon ensekirite a, nou pral avèk operasyon lapolis mennen nan Lasalin kote li demoli plizyè kay nan katye Lasalin. ki te konn sèvi kachèt pou bandi nan zòn sa, tire sou konntenè k ap soti APN. Demolisman sa pral pèmèt APN fonksyone nan yon meyè kondisyon sekirite. An nou bay plis detay sou sa, jan nou te anonse sa nan tit jounal la. Gen lapolis ki kraze plizyè kay ki t ap sèvi kachèt pou bandi nan Lasalin. Lapolis Nasyonal Dayiti lanse lendi 14 novanm nan yon seri operasyon demolisyon kay nan katye Lasalin. Selon yon nòt pnh la, operasyon destriksyon kay sa yo dwe pèmèt ak fòs lòd yo pou pi byen kontwole paraj otorite pòtyè nasyonal pandan operasyon demantèlman estrikti sa yo ki t ap sèvi repè pou bandi yo. Omwen yon ansyèn mezon lapolis detwi, ansyèn kay sa te itilize. pa sivil ame pou kapab atake konntenè machandiz ki tap soti sou waf, dapre enfòmasyon lapolis bay. Anplis, yon meyè kontwòl anviwònman APN nan, operasyon sa yo vize tou pou kreye bon kondisyon sekiritè pou fonksyònman APN nan, toujou dapre enfòmasyon enstitisyon polisyè lan. Operasyon sa yo mennen se divès ajan diferan inite spesyalize pnh la ki asiste pa de operatè anjen lou ki te mennen operasyon sa yo lendi 14 novanm nan. Anse avèk lòt enfòmasyon nan jounal la, nou pral vini avèk sitiyasyon konpatriyòt ayisyen nou yo. Lakay vwazen dènye tan sila yo, fason ke otorite dominikèn yo ap pimpe voye ba nou plizyè, ann di milye konpatriyòt nou yo chak jou ki pase. Men genyen ansyen premye minis Claude Joseph an menm tan ki se te ansyen minis zafè etranjè ki reyaji fas avèk konpòteman sa ke otorite dominikèn yo genyen dènye tan sila yo. Premye minis, ansyen premye minis e menm tan an menm tan minis zafè etranjè, ansyen minis zafè etranjè Claude Joseph li menm ki pa pran tan pou l reyaji Kidonk, konpòteman Abinader gen la pa lòt ke son konpòteman rasis. Selon sa ki di bò kote Claude Joseph, li fè konnen dènye mwa sa yo son veritab chas o sòsyè k ap fèt bò kote kont migran ayisyen ki san papye lakay vwazen. Nan sans sa, li lanse yon apèl bò kote otorite dominikèn yo pou kapab kanpe avèk seri vag depòtasyon sila, arestasyon epi voye tounen pa bò isit resòtisan ayisyen yo, selon sa ki di e ki pa sispann ogmante chak jou nan fason ke. Otorite dominikèn yo ap voye ayisyen sa yo ba nou pa bò isit malgre apèl ki lanse bò kote Wo Komisè Nasyonzini nan zafè dwa moun Volker Türk ki egzòte otorite dominikèn yo pou kapab kanpe mete bout avèk fòm depòtasyon sila yo. Men madi ki te egzakteman 15 novanm 2022 an, ansyen Premye Minis an menm tan ki se te ansyen Minis zafè etranjè Claude Joseph euh, lui parlait de politique race et xénophobe qui a pas appliqué, Bon côté, Luis Abinadel, pendant le déclaré, là, il a continué dénoncer jusqu'à ce que Modelin lui-même rive touché, tendait eh mauvais comportement que Luis Abinadel gagnait et contre euh, Haïtien qui la Kaeli. L'imandé, Claude Joseph n'a parlé, l'imandé avec euh, ministre des Affaires étrangères qui était, qui était visité Haïti, Ke ou menm pou kapab kanpe sa, kanpe sou pratik voye Ayisyen, konpòteman rasis sa ki ap adopte lakay yo dènye tan sila. Se sa, pandan ke li raple la, li raple politik rasis Abinader la li menm anvè Ayisyen yo, li pa twò diferan avèk sa Trujillo li menm, ansyen prezidan Sendomeng, te genyen kont Ayiti nan ane avan. Nou sonje istwa sa, kote ansyen prezidan Trujillo kòman ke gen anpil Ayisyen, ki te konnen moman trè difisil avèk an di pasaj prezidans antwol yo lakay vwazen. N ap fè rapèl sa, jan n te di l deja, sòti premye dawout pou rive 31 oktòb 2022, otorite dominikèn yo deja voye ba nou pa bò isit plis pase 60 mil konpatriyòt ayisyen ki an sitiyasyon iregilyè, kidonk ki pa genyen. Li pa legal selon sa yo di, yo deja voye voye ba nou. E yo fè konnen la, enben sòti lane 2017 pou rive 2021, yo pran yo pran 4 ane, e pa rapò a pandan 3 mwa sa yo, pandan 3 mwa sa, Out, Septanm, Oktòb, pandan trimès sa, yo voye plis Ayisyen. isit pandan 4 ane ki te pas pase sòti 2017 pou rive 2021. Kidonk, chas sa a li ogmante chak jou e se andedan restoran yo, se andedan otèl yo, se sou plas piblik yo, se nan plaj yo ke otorite dominikèn yo ap pran ayisyen voye ba nou. E menm gen anpil videyo ki viral sou tout rezo sosyal yo kote w ap kapab gade e de dominiken de sitwayen dominiken k avè bout baton nan men yo pa menm polis nan pa menm ajan an di imigrasyon nan ki avè bout baton nan men yo ki ap ki ap kouri k ap maltrete ayisyen lòt bò a se sa sitiyasyon li menm ki chak jou k ap pi konplike pou konpatriyòt ayisyen nou yo men la ankò sa malgre a sa ki fèt kòm demann bò kote Luis Abinader pou ta kanpe sou sa. Misye pran mezi la wi. Li adopte yon mezi la se tèt chaje paske bagay la konplike la Abinader Lazareth ap sanble kanpe danbann kont Ayisyen yo. Jodi an Blaise, otorite dominikèn yo kontinye ap sere boulon Ayisyen yo plis toujou. Nan yon dekrè ki pibliye ayè madi an, Prezidan Luis Abinader mande Ministè Afè Etranjè, Sèvis Konsila dominiken yo pou pa bay okenn Ayisyen ki te depòte viza. pou antre an República Dominikèn pou okenn rezon, nan lide pou kontinye dekouraje imigrasyon iregilye ayisyen nan República Dominikèn. Prezidan Luis Abinader siyen yon nouvo dekrè ki mande ak diferan misyon diplomatik peyi yo pou pa bay viza ak etranje ki vyole lwa migratwa peyi an. Nan atik 4 dekrè 668 tirè 22 a, Prezidan Luis Abinader mande ak Ministè Afè Etranjè, pou enstwi diferan konsila Repiblik Dominikèn nan peyi orijin migran ki vyole prensip tèks lan pou fè yon lis ki vize anpeche migran yo gen viza pou antre sou teritwa dominiken an swa pou vin fè touris oubyen pou vin abite. Dekrè sa fèt nan kad politik Prezidan Luis Abinader pou pouse do pakèt ayisyen san papye k ap viv sou teritwa dominiken an. Si otorite ayisyèn yo pa janm reyaji sou dosye sa, gen plizyè òganizasyon k ap defann dwa moun nan peyi vwazen ki denonse ajisman otorite dominikèn yo. Toujou nan menm dosye sa, gen anviwon 60 mil ayisyen Repiblik Dominikèn lan depòte nan 3 dènye mwa sa yo jan n sot di l lan, 14 mil pou sèlman mwa oktòb lan, selon Gard. Yves Marie Chanel ki t ap reyaji sou dosye sa fè kwè seri depòtasyon sa yo vini Nan yon kontèks elektoral, espesyalis ayisyen nan kesyon ayisyano-dominiken lakay vwazen sou dosye Ayiti a fè konnen se yon gwo zo vrèman gwo kesyon zafè elektoral pou kesyon Abinader ki ap pare pou ale nan eleksyon nan 2 lane ankò anfas majistra Santiago a ki se yon gwo anti-ayisyen. Kidonk, son batay elektoral selon Yves Marie Chanel ki ta deja kòmanse Bò kote prezidan Dominika Luis Abinader mete l kote Yves Marie Chanel nan mikwo kolaboratè nou Romanes Samedi. Prezidan Abinader li menm te reyaji ak kesyon sa, li di kwa ke se pa se chak peyi ki ka defini politik migratwa yo e ke misye li menm li di ke okontrè li pral anplifye, li pral ogmante depòtasyon moun. Donk se sitiyasyon sa a. Sitiyasyon sa a li vin difisil tou pou yon pakèt ayisyen ki nan klas mwayèn yo tou. Poutan sa te konsène plis moun ki nan klas ki mwen favorize yo ki te ale al koupe kann, al travay nan plantasyon oubyen lòt aktivite ankò, vann nan lari. Men mentnan ou gen yon kategori de moun swa de jèn oubyen de pwofesyonèl ki ale an Repiblik Dominikèn avèk sitiyasyon ki gen an Ayiti a. ki fè ke yo pè rete an Ayiti e al viv lòt bò a avèk yon paspò e majorite nan yo ou konprann nan yo kounye a viza yo fini paske e pa gen renouvèlman prèske de viza e viza gon kou egzòbitan e konsila yo jiska prezan pa janm ouvri ofisyèlman e konsila dominiken yo nan peyi a akoz de kriz ke nap viv la bon e o depa e. Jan misye te anonse politik li vizavi Dayiti se pa sa ki fèt nan reyalite a. Sa li te anonse nan pwogram politik yo, de rapò ki ta sipoze genyen avèk Ayiti, jan li te konsevwa bagay la, se pa menm sitiyasyon ki genyen. Bagay yo vin chanje, m pa konn si misye gen de presyon de gwoup iltranasyonalis anndan peyi a. Ou konnen ke nou rive nan pratikman mi manda. Donk lè w nan mi manda, si pa gen anpil rezilta epi genyen kesyon. Sak kab vin bay misye plis plis se kòm ta ka rele sa yon sòt de aval poul fè sa lap fè a ki motivasyon alò motivasyon pa misye se eleksyon reeleksyon fòk gade ki moun ki vin anfas misye nan kanpay nan PLD ki se pati liberasyon dominik motivasyon misye kapab pwobableman se kesyon reeleksyon paske nou rive nan mi manda. Donk ki kesyon ayisyèn nan lè l poze sou tapi a, sou tab la pandan eleksyon an li toujou jwe nan kesyon eleksyon yo. Dozanpliske misye gen yonn nan kandida ki pi enpòtan yo ki pral nan eleksyon sa an fas li se Abel Martinez, menm mè Santiago a misye se li menm ke Pati Liberasyon Dominiken, pati ansyen prezidan Danilo Medina chwazi. pral reprezante yo nan eleksyon kap vini nan 2 zan yo. Donk misye gen yon diskou patikilyaman anti ayisyen menm si dènye fwa li te fè yon sòti an favè de etidyan yo paske ekonomi vil Santiago a chita sou kesyon etidyan ki nan inivèsite yo tou. Donk sa fè ke gouvènman ki sou pouvwa a tou ap eseye montre ke li gen bagay lap fè pou kontre vag imigrasyon ayisyèn nan. Yon lòt kote, jounalis lan fè konnen depòtasyon sa yo chita sou yon dekrè otorite dominikèn yo te pran ki bay otorite yo dwa depòte tout ayisyen ki ap viv sou yon seri teren ilegal depi plizyè dizèn lane. Depòtasyon sa yo pa epanye menm etidyan sila yo ki nan klas mwayèn nan. Espesyalis lan presize tou otorite dominikèn yo ap pran dispozisyon sa tou pou anpeche bandi k ap fè lalwa a ann Ayiti anvayi lakay yo, n koute yon lòt fwa Yves Marie Chanel. Men gen yon lòt bagay tou ke m kapab sinyale ki kapab yon lòt tip de motivasyon, se yon pè ke Dominiken yo genyen ke kesyon gang nan bay bann ame ke n genyen isi yo, ke l travèse lakay yo avèk yon pakèt moun ki gen defwa pa gen okenn idantifikasyon, okenn mwayen pou yo jwenn yo paske gen yon ou de krim, de krim ki fèt la dènyaman. Te gen yon krim ki te fèt nan zòn Puerto Plata, te gen 3 moun yo te tiye, se yon ayisyen ki tap travay nan yon finka yon ansyen nèg nan lame ki te tiye 3 moun sa yo, men yo pa janm jwenn tras ayisyen an, donk kesyon dokimantasyon paske li te al travay nan finka a, menm bon non li yo pat konnen, donk kesyon idantifikasyon moun nan li enpòtan tou paske nou gen pwoblèm didantifikasyon bò kote pa nou. Gen yon dekrè ke prezidan Luis Abinader pran avanyer. E nan dekrè sa a, yo fè enjonksyon ke yo kapab depòte tout moun ki okipe tèren ilegal. Paske menm nan Santo Domingo, patikilyèman m konn wè sa nan Santo Domingo Este, Gen nan zòn San Cristobal tou, yon seri de zòn konsa ki gen anpil teren an zòn Yamasa, tout zòn sa yo a se de zòn ki an menm tan yo urbain men yo gen de zòn rural nan yo tou. Donk gen de tè ke des ayisyen fè de ti kay sou yo pou yo viv. Donk sa vle di ke kounye a la gouvènman dominiken an p ap tolere kesyon moun ki monte sou tè swa leta oubyen tè abandone oubyen kay abandone ke al rete y al viv ladan l. Donk y ap depòte moun sa yo. Donk mwen wè menm ke gen de kote ti kay sa yo ke y ap kraze yo. Donk men gen yon ventèn dòganizasyon de defans de dwa zimen gen òganizasyon politik patikilyèman de lagoch. avèk de mouvman fanm nan miwo mouvman dominiko-ayisyen ki leve e pwoteste kont dekrè sa paske yo di ke gen yon risk nan dekrè a se ke li kapab favorize ke yo fè de egzaksyon kòm si mete de moun ki sou tèren yo depi 20 30 an patikilyèman moun ki t al nan koupe kann depi 20 30 an k ap viv nan seri de tè. E nan zòn sa yo zòn pale a patikilyèman nan zòn La Romana kote gen gen izin sikre a toujou sòt de Gloria Marconi jis nan zòn Barahona. E donk sa vle di ke li kapab mete an an kesyon tou de moun ki gen 30 an, 40 an kap viv sou yon seri de espas. Solisyon yo pa pou jodi a selon Yves Marie Chanel ki kwè prezidan Abinader pap pran presyon nan men otorite entènasyonal yo. Kominote ayisyen an nan Repiblik Dominikèn an pa òganize ase pou ta fòse otorite yo fè bak sou desizyon sa. Jounalis lan kritike tou gouvènman ayisyen an li di ki pa reyaji atravè diferan konsila ak anbasad ki lòt bò a kidonk ki lakay vwazen